Byenvini sou chanèl Bodeda TV, jodi an nou pral dekòtike ki wèbsayt ki kapab itil ou grandi chanèl YouTube ou menm ki gon chanèl ou tout tan wap pase mizè avèl ki pa janm ka grandi. Ebyen jodi an nou pral pote solisyon pou e ki jan ou kapab itilize VidIQ pou ka Ede chanèl nou grandi an gran jan e an gran kantite. Rete gade videyo sa a jiska lafen paske l ap trè itil ou ou menm ki gon chanèl e si tout fwa ou ta vizite nou pou la premye fwa n ap tou envite w abòne avèk chanèl lan kounya pou pa rate oken leson ke nou pral pote oubyen lòt videyo ke nou pral pote. N ap pran yon ti poz n ap tounen pou plis detay. Vidiq, Vidiq son se yon se yon sa ki sètifye pa youtube e kòmsi m ka di se kòmsi li son dezyèm youtube ki moutre w ki jan pou w ka agrandi chanèl ou se pa se pa kòmsi y ap ba w leson men yo ba w teknik estrateji pou w ka agrandi chanèl ou jodi a m pral videyo sa ka on ti jan long paske m pral moutre nou de bagay ki jan ke nou ka itilize Vidiq ou menm ki gon chanèl Nap tou rekòmande w pou al kreye yon kont avèk channel sa sou vidiq dot com oubyen ou ka download app lan pou ka kòmanse fè bagay yo mache. Ann al nan vidiq dot com la mwen gen channel mwen an nan vidiq menm jan ke m te di se yon site ki ede w grandi channel ou an. Ann ale kounya pou nou wè vidiq gen plizyè pati ladan li tankou gen pati ke peye gen pati ke ki pa peye tankou whatever sa ke wap fè toujou bat pou itilize vèsyon gratis lan pou ka wè kijan ke li pèfòme pou pa ka pou pa vin regrèt kòb ou aprè si tou fwa ke li pa ta bon men sa m konnen ke li trè bon lap itil ou vidiq ou an la a nap wè ke chanèl mwen an ladann ki se bondetay TV so now la a kounya li moutre ou ki pati ke ba wap fè tankou vyouz sòskwabèz lan. um, watch time, bagay sa yo, bon, tout bagay sa yo. Epi, la, li montre ou tout konten ke ou gen nan vidIQ. VidIQ an bo ide, tankou ide video kap kap fè aktualite sou YouTube, ou byen tou, um, ou byen ide nan moman moun yo plis chache, Sou youtube on ale la nap wèl make daily ide an so la se kote li bo tout ide mwen menm kòm mwen mte gentan li li pam yo mpat bezwen yo m pral montre nou ki ide li te bo mwen pa jou sa vle di vèsyon gratis lan bo 3 ide pa jou e lè ko pay li bo 50 ide pa jou an al gade so la m pa gen oken ide ke mte sere so dismiss sa se ide ke m retire lè w gade la Wap wè ke se tout ide ke li te banm eseye poum ka moutre nou kijan banm jis restore sa epi banm jis restore tout poum ka moutre w now li moutrem tout ide kap fè aktyalite yo la sa vle di gen ide si kem pa bezwen m ka jis retire la li moutrem ke tout chanèl kap fè aktyalite la oubyen ki chanèl kap byen mache nan moman oubyen ki video kap byen mache Nan moman. Vidaycon an, ki sa li ankò? Li pa sèlman ba w ide videyo lè ke w pral poste yon videyo sou paj YouTube ou, li moutre w ki hashtag k ap byen mache. Ann al gade ki jan ke li mache. N ap tounen. La a, nou vini nan yon channel. So, la a m pral eseye upload yon videyo pou m ka moutre w ki jan bagay lan mache. M pral eseye pran yon videyo la a. Ok so now banm pran yon video kote ke m te gentan poste deja menm lè ke mwen pa poste l. So now map eseye upload yon video. M pral moutre w kijan li ba w hashtag ki mache tankou hashtag ke moun yo plis chache oubyen oubyen tou non moun ki plis chache sou youtube pa egzanp Fednaelle Francois, Blondedy, Jovenel Moise li ba w tout pati sa yo ou menm si ke w ta vle mete yo ladan epi wap wè ann al gade la pou nou wè kijan sa ye so now sa se description epi la li pral baw hashtag yo anba poul ka montre w ki hashtag kap byen mache nan moman men le fèt ke m pa peye la gen gen anpil bagay ke mwen mwen pap ka wè ok ann di la li montre m ki ki hashtag kap byen mache tankou tankou qqa fednaelle François Jovenel Moïse dans Haïti Li moutre yon pakèt bagay ok so sa vle di lè w vini la li moutre w yon pakèt bagay si tout fwa ke ou ta vle chanèl ou mache ann di ou ta tape yon yon achtag la ann di m ta tape Blondedy Ferdinand m pral eseye moutre nou kijan sa ye. Blondedy Ferdinand wap wè li tou bon mwen hashtag lan egzakteman jan ke moun yo ape chachel lan se avantaj sa ki gen nan site vidiq yon ou ka download app lan tou nan unlike nan app lan like li baw plis aksè tou pou ka tankou tankou manage channel youtube ou so now si kem ta vle mete Blondedy Ferdinand Oubyen m ta vle met yon lòt bagay men lè w peye li tou moutre w tout pati chanèl k ap byen mache oubyen tou tout pati non moun k ap byen mache yo. Bon m pa vle rete fè fè videyo sa a twò long se sa ke m te vin pale. Se pou m di w tankou ou menm ke ki gen yon chanèl youtube pa piga ke ou dekouraje toujou toujou chache yon fason pou ka fè rechèch kisa ki ka ede ou grandi chanèl sa ebyen vidiq m ka rekomande ou pou ka ale kreye yon kont kounya sou sit yon ki se vi ki se vidiq datcom map kite yon link nan deskripsyon an pou ka ale kreye Chanel pa w lè w fini epi wap vin dim Koman sa ye pou ou si ke w pat ko abòne avèk chanèl lan nap tou envite w fè sa kounya pou w pa rate okenn videyo paske nou gen yon pakèt videyo ki ki gentan fèt m pa tap renmen ke pou w rate videyo sa next videyo ke m pral fè m pral pote tankou ki lens ke nou ta dwe genyen avèk ki mikwo nou ta dwe itilize si tout fwa ke nou ta vle tankou ap fè bon bagay sou youtube lan nap tounen pou lòt videyo ankò